Jan wap gade l nan tit la, rapè PIC nou tout konnen an lage l nan fè fim pòno. M konnen gen anpil moun ki pral di se buzz kap kreye, gen anpil moun ki pral di konsa se pale anpil lap fè, men nou vini ak prèv videyo ak foto kote PIC ap bay medam yo berejèn. Si se premye fwa w pase sou chanèl sa, make sure ke ou abòne epi aktive klòch notifikasyon an pou pa rate youn nan videyo ke nou gen pou n lage yo. Ebyen avan nou antre nan sijè a dirèk, Map fè nou konnen ke OnlyFans se yon platfòm ki kreye kote enfliyansè yo al vann foto kò yo, al vann videyo kò yo sou li. Pou byen di ou, se yon platfòm pònografi ki fèt sou yon lòt sans. Men sa a se achte wap achte videyo atis yo. Hum, bagay la kòmanse dedouble nan men nou. Ebyen gen anpil atis ayisyen kap itilize app sa. Ebyen pami tout atis sa yo nap fè nou konnen ke PIC se youn nan atis kap itilize sit sa e non sèlman ap itilize sit sa se pa kòm si vant vo ti foto kòl men fè vrèman fim pòno kote lap manje medam yo li met videyo sou only fans. Mezanmi janm di nou an. PIC te di sa nan yon mizik, gen anpil moun ki te panse se manti. Paske PIC te di nan yon mizik, trè byento li gen pou l lage link Onlyfans lan. Men gen anpil moun ki te panse se blag l ap fè, se pou l ka jis fè pale anpil. Ebyen, PIC nan Onlyfans. Men, yon kesyon m ap eseye poze, poukisa PIC pa janm eseye poste link Onlyfans lan? sou paj li, sou youtube li pou lap voye moun al gade sou onlyfans. Se paske jan de bagay PIC ap fè yo se pa bagay ki vreman bèl ditou paske se vreman film porno wap gad figi PIC toutouni kap bay medam yo berijan. Mezanmi bagay sa twò di, bagay sa humm pa gen kòman m te ka esplike nou bagay sa. Se vre! Ayisyen pa bay atis yo valè. Se vre ayisyen pa bay atis yo ankourajman. Men, lè w ap gade yon atis tankou PIC, yon nèg ki fò konsa, yon nèg ki gen bèl lirik konsa, pou se fim pòno l ap fè, hum, sa a kòmanse di. Lè w ap gade yon atis tankou PIC, m mèt di ki te ka yon modèl pou tout fanatik li yo. Paske lè w deja yon atis, yon enfliyansè, Ti jèn kap gade w yo wap enfliyanse yo de bagay. Wap gen de bagay wap montre yo se yo se li yo pral fè. Pa egzanp, lè w montre atis, lè w montre ti jèn ki te pasyone de ou a, lè w montre l se fim pòno wal fè pou ka ganye view, li menm se sa li pral eseye fè tou pou l ka ganye view. Li pap pran sa lekòl ankò, li pral lè ou menm ki gen konesans ki se sa wal fè, li menm li pap menm bezwen al lekòl paske li gentan wè li pap bezwen al aprann bagay sa, lap jis pran kamera l li kòmanse fè video epi li kòmanse lage. E dapre yon ti video nou wè kote ti PIC lage sou TikTok, kote li menm a Chelsea nan chanm ansanm, Chelsea kouche sou kabann nan epi PIC li menm li avèk yon ti short sou li. Wap gad tout longè peni PIC kap souke nan short la. E tou 2 moun sa yo se 2 aktè Only Fans yo ye. Dapre ou sa w panse, eske 2 moun sa yo gen yon pwojè sou Only Fans? Nou poko konnen paske nou poko verifye men. Ta sanble moun sa yo li gen yon pwojè sou OnlyFans. Si pou moun ki pa konn Chelsea a, Chelsea se yon enfliyansez ki sou Instagram. E pi a esti. E Chelsea a ankò pi jèn toujou, Chelsea a son ti moun te ka di, gad mwen. Se ti moun ki gen 21 an, Chelsea son ti moun ki gen 21 an, ki ap fè anpil dega nan peyi a la, nan moman n ap pale a la. Kap fè anpil buzz, anpil hit sou Instagram nan. Ebyen se youn nan akte onlyfans yo ankò. Men map mande eske jèn yo pa gen lòt bagay yo te ka fè pou yo antre. Tout sak tout bagay yo gen mèt yo, chak moun ta sipoze fè yon bagay, ou pa ka di moun nan pa ki sa pou l fè, moun nan vile pa l ou pa ka di sa pou fè. Men gen lò gentan gen yon popilasyon kap swiv ou, ou ta sipoze pote yon egzanp pozitif pou yo paske jan peyi a ap degrade la a, m pa kwè yon moun ka pote nenpòt egzanp bay sa kap vini yo. Paske rès sa yo se nou pou sove yo. Ann sove ti rès la. Nan men nou tout la a. Pou n sove ti rès sa k ap vini an. Ti moun k ap vin bò lakay nou pou n sove yo. Paske jan peyi a vin ye la a, gen de egzanp ki pa bon, ki pa bon ditou pou ti moun. Kòm nou konnen ke mwen pa ka lage videyo piya isi a sou YouTube dirèk paske YouTube ap bloke l. Paske nan apre nan apre la a m ap ba nou plizyè ti screenshot la a. Kote video yo a mwen oblije floute pati yo paske gen bagay ki pa si kò moun nan parèt YouTube ap sanksyone video a lap sanksyone chanèl mwen an nòmalman sa fè mwen pa ba nou wè video a nòmal men sa fè mwen kite nimewo whatsapp map kite yon nimewo whatsapp pou nou kote nou ka ni moute sou nimewo whatsapp sa epi nal gade video a paske m pa vle kòm si pou nou di se pale map pale met la sa fè mwen moutre nou ti pati ti foto sa yo map kite nimewo a depi w nik ekri sou nimewo a epi map voye video a ba nou. Mèsi avèk ou menm ki te gad video a de kòmansman jiska lafen, si premye fwa w pase chanèl sa a make sure ke ou abòne epi aktive kloch notifikasyon an pou pa rate youn nan video ke nou gen pou nou lage yo.